Ki koz ou dekouraje? Peyi a pyeje atansyon kote nap met pye n bagay yo mangonmen atè a pyèj fanm tounen bandi fanm ap travay pou bandi sa w tande a peyi a fin gangle e se sa teriel rakonte. Bonjou bonswa tout moun j nou se sofia tv 83 objektif la toujou la poun kenbew enfòme e siw poko fè sa rale chèz ou abòne ansanm avè nou. Tout detay yo se nan bon ti mamit. Kite Madoucin Gracia Delva pran nan cho, ta sanble Digicel pase yon lòt vitès e tout sa senatè a genyen pran lari, liyn telefòn li nan men yon lòt moun, anpil moun sezi tande nouvèl sa, senatè a pou kole la kote nap pale a la nan gwo pwoblèm, oblije pran lajistis pou li, rele avoka mete sou dosye a, Bagay yo grav, yo jwenn prèv sou telefòn senatè a. Men kite nou ale tou nan sa k ap boulvèse aktyalite a, Teriel kraze peyi a kote l prezante yon limena kòm moun ki se antèn baz bandi yo e li fè konnen se moun k ap pran woulib nan men moun ki sou machin pou kidnape yo e si n ta wè medam yo koulya la gen valiz nan do yo Pa okipe w, se gwo zam ki ladan l e se sa Theriel fè konnen. Nou pa la pou denigre ni pale moun mal, men sepandan enfòmasyon an gentan gaye sou tout rezo yo, nou bay kredi ak Theriel ki pale nouvèl la, nou menm nou fè ke releye epi prezante w enfòmasyon an jan l ye a. Medam mesye, nou pap pèdi tan, nan optik sa, an nou antre nan detay yo, an n al koute tout sa k ap di, Nan ou ka kite kòmantè pa w sou aktyalite sa a epi sonje abòne ansanm avè n Pou w ka toujou rete enfòme sou tout aktyalite politik la, ke l te an Ayiti ou aletranje, nou se Sofia TV 83, rezo pa w la. Manzè rele Jezama Occius. Tande byen. Selon enfòmasyon ke n genyen, e m pral ba w dè eleman sou ekran paske kounye a m oblije pafwa bay ti bagay, se manzè ki fè antèn pou anpil kidnaping ki rive sou wout la. Li pran plezi, li gen dwa vini, li vin kanpe bò lari a, li pran pòz ap mande woulib. Mesye, lari a pyeje, pran prekosyon, m di n sa deja. Lari a pyeje, pran prekosyon souple. Li soti nan lari an, li pran pòz l ap mande woulib. Ou ka wè l souvan ak yon valiz nan do l. Valiz sa gen fòm yon gita. Se pa gita vre k anndan l, se pito yon zab manch long. Madanm sa wi. Lè l kanpe ak valiz lan, li pran pòz ke l ap tann woulib. Valiz li nan do l sou fòm gita, alòske se zab manch long ki nan do l. Jan wap gade manzè sou ekran yon danje fini aksyonè pasel pa genyen se yon pakèt limena m kou m chase deja sou rezo a wi pa egzanp te gon ekip madan kòman mouche rele nèg ki nan mikanò e misye gen yon krèy fanm li te voye w al Punta Cana epi wap layite kò w sou tiktok epi m kòmanse lage w la oh oh yo ale yo met kle sou tout bagay ou nèt sou tiktok tout videyo yo efase yon pakèt paske n paka vin pran rezo a ap fè lòbèy non fòk nou kite espas pou moun serye vin sou rezo sosyal la. Ebyen lèm fin denonse Jezama lale l chanje pwofil li kounya l mete kagoul l mete li bare vizaj li li bare vizaj li pa gen pwoblèm ok eske n sonje m te di nou ke lèm tap pale de manzè epòk sa se te lane dènyè. M te di n ke pandan n ap pale la a, mwen gen yon videyo manzè toutouni jiska prezan l la a wi. Ou vle wè li? Ou vle wè li? Pa gen pwoblèm. Gen yon videyo manzè m genyen toutouni, men videyo a la a, men nou p ap ka wè tout malerezman. M ba nou ti pwent tèt manzè. Ou wè la a manzè defòme? Ou wè la a l defòme, pa sa? M pral esplike n sa k pase. Mwen gen video manzè la toutouni nan sou biwo men l sou biwo DV a la toutouni sou biwo DV a kote Pouchon al bare manzè k ap bay yon lòt sòlda plezi e nèg yo jalou anpil epi sa k pase kounye a Pouchon ouvè manzè anba baton. Ahh li deranje manzà kout baton tout rèl dol se mak deranjel menl sou ekran la hay nan video m tap di nou an m paka montre n video a ou konprann paskel tou touni etc youtube pap banm pase avèl li ni facebook sa vle di ke se nan video m te di n pouchon kal kenbe je zama Ou konprann ka bay plezi a yon sòlda, misye kenbe je sa mal ouvè l anba baton. Kounye a lè manzè pran baton sa a, li tou kouri al jwenn Manno nan vilaj la. Se sa k fè mwen m te di, si lapolis vle bay rezilta, fòk lapolis sèvi ak sèvis ransèyman epi deside kolabore tout bon paske gen anpil viktim nou ka epanye nan peyi a men malerezman otorite yo yo pa sou travay vre yo pa sou travay sa vle di ke se la a jisteman pouchon pral wonfle je zama men poukisa m vin sou dosye sa a aprè midi a m pral di n poukisa rete branche. Men sak pase vin gad avè m si w gen entènèt kounya lè n kòmanse ankete sou manzè epi nèg mawon yo atè a wè nèg mawon vre wi gon nèg mawon ki kestyone manzè paske l konnen l epi men repons li bay nèg mawon nèg mawon an di manzè wap mouri kanmenm Vin li avè m la sosyete. Men repons Jezama bay nèg mawon, li di ke pou m ka montre n, pou moun pa vin di w, ou toujou ap akize ti jèn. Depi w wè nèg yo ap di w sa yo, yo pa fin dwat non, al mennen ankèt sou yo, yo pa fin dwat non nan peyi a, al mennen ankèt sou yo. M pa janm pale koze m pa bezwen ok. mpa moun fou mpa annik annik ret konsa m'annik envante yon bagay son moun ebyen pa fè respè'n al nan gang koum denonse'n epi oo ou toujou ap akize ti jèn ou pa gen prèv ou pa sesi sela nap gentan konnen lè nèg mawon di wap mouri kanmenm men sal reponn. Li di ke Li di nèg mawon Li reponn nèg mawon Li pa konn nèg mawon Li reponn nèg mawon Lè w nan game nan e vivan ou lanmò li ye Ou remake m di nou m pa montre moun fasil konsa Poyip e m. Genlè Dicel te vle regle kesyon sa a l'amablement avèk Garcia e nan dènye biwo a yo te oblije fè apèl a Martin Booth. Fanmi yo koman nou ye? Gon gwo pwoblèm la. Depi vandredi yo pirate telefòn mwen. Gen yon moun kap itilize telefòn mwen, ki pran plezi, kap voye mesaj, kap pale avèk tout moun ki relem nan telefòn nan. Se pa mwen menm kap pale, m pa angaje nan anyen ke moun di sou telefòn mwen depi vandredi. Depi vandredi telefòn mwen pirate, se pa mwen menm kap itilize 22 81 an. Silvouplè fèt atansyon a sa nap ekri, a sa nap di, a sa nap voye dim. Mèsi anpil, mèsi anpil. Tout moun ki konnen ke ki gen biznis avèk Mass Konpa se pa mwen menm kap ekri non depi vendredi. Mèsi anpil. Ok bon sa se mesaj Senatè Garcia Delva nou pral konnen sa bagay la ye. Yè Senatè Garcia Delva pase prèske 4 heures de tan nan biwo Diesel. Li soti nan biwo sa a l antre nan yon lòt, li debake nan yon lòt, de bagay konsa jiskaske E nan dènye biwo a, yo te oblije fè apèl a Martin Booth, ki se direktè jeneral la. Askil parè, nou pral gen detay yo avèk Maitre Caleb Jean-Baptiste, askil parè, Digicel genlè ta asiyen nimewo telefòn Gracia Delva te genyen an a yon lòt moun, oubyen sim nan. San ke l pat menm, san ke l pa menm okouran. Bon, an n gade bay la pou n wè. E, byen antandu, genlè, Dicel te vle regle kesyon sa a alamableman avèk Gracia. Epi senatè a, li menm, li klè, fòk li ta jwenn dedomajman paske li pa konnen sa ki di sou nimewo telefòn nan, ki dega ki fèt sou nimewo telefòn nan. E sitou nan moman kounya la kesyon afè bay bandi lapolis de bagay konsa donk senatè Garçon Delva trè prudan daprè ke sa ke li rapòte donk la nou pral fon pale avèk mèt Caleb Jean Baptiste ke li pran kòm avoka ok donk sou dosye sa donk sa bagay la ye nou gen deja mèt Caleb Jean Baptiste avèk nou donk sou lin nan. Li bay la Wè bèl limena tou limen tou ranni tou klere nap gade sou ekran an la la sosyete sa vle di ke lè w wèl sou rezo sosyal yo epi w menm menm ou pote boure eben se kan w pran w konnen paske m di n sa gen de gen de tren de vi w yon limena ap mennen pòtoprens fò w kestyone li kiyès li ye kote lap travay ki fanmi li, kisa lap fè kòm aktivite. Son peyi difisil. Ebyen manzè rele Jezama Occius. Nan epòk m tap denonse l la se te madanm Pouchon. Pouchon sa a son nèg ki fè pati G9 aktyèlman. men misye pat nan je 9 non se depi lè izo 5 segond anvayi la fito kounya kisak pase manzè limena tou limen lal plake ak manno manno vilaj de dye kounya pouchon fache li tou vin anfas nèg yo. Son peyi difisil. Kounya li tou aranjel li rete nan bò Isca a epi li kite manzè li menm kap layite kòl ak Manno nan vilaj de Dye. Mèt Caleb Jean Baptiste bonjou, sa dosye Gracia Delva Digicel la ye souple? Ansyen senatè Gracia Delva ki gen telefòn ni. Konpayi Digicel depi 11 an, plis de 11 an l ap itilize yon sèl nimewo. Menm pandan li te senatè, li se nimewo sa li te toujou itilize. Tout aktivite senatè a se sou nimewo sa. A son gran etonman, a son gran etonman. e li wè ke li aprann ke nimewo sa a ke li menm li genyen depi plis ke 11 ane a, Digicel atribye nimewo la a yon lòt moun. Sa w tande, tande. Sa w di, sa w di la a, Mèt Caleb Guy Baptiste? Di w Digicel. San respè pou sitwayen yo, san respè pou ansyen senatè, senatè de la repiblik, san respè pou yon ansyen depite, san respè pou yon megastar nan nivo Gracia Delva, li pran nimewo ke ansyen senatè a ap itilize depi 11 an ke tout moun konnen, ke tout Peyi a konnen, tout zanmi, fanmi pwòch konnen, se sou li li atribye l, li bay yon lòt moun li. Digicel bay yon lòt moun nimewo senatè a. E sa ki grav nan sa? Ok, san, san otorizasyon senatè a oubyen san zokenn avètisman. San otorizasyon, san yo pa menm sinyale l sa. E pa bliye, lè w pran yon telefòn, lè w gen yon liy telefòn, li sou non w. Wi. Kèlkeswa sa k rive, se ou menm k ap peye pòt kase a. Bon, m di ou, mwen menm kòm avoka eksperimante ki nan sistèm nan depi lontan, gen anpil moun, mwen temwen anpil moun nan prizon e gen moun penitansye k ap koute la. Gen yon ekip moun anndan dcpj k ap koute la. Gen yon ekip Ayisyen atravè tout peyi a e aletranje k ap koute la a. Kote fanmi yo viktim, gen ekip moun ki nan prizon jodi a la a. Sa k fè yo nan prizon? Se paske telefòn pa yo, yo te bay yon moun yon kout fil. Yon kout fil yo te bay yon moun, epi kout fil sa a yo te bay moun nan, se sou nimewo telefòn yo, lè dcpj li menm l ap mennen ankèt pa l, li vin retrase ke Telefòn sa te bay yon moun yon kout fil, y ale yo wè men non men mèt telefòn nan epi yo fè filati yo arete l. Yo arete lòt moun nan. Sa vle di, se pou m di ou, lè w gen yon telefòn nan men w, se yon bagay ki ekstrèmeman sansib, ki ekstrèmeman frajil, kote li ka ipoteke tout avni w. Paske, se sou non li anrejistre. Mètnan, mètnan, mètnan, mètnan, y a yn kesyon, mètre, mètre Caleb Jean Baptiste. La li ka petèt yon erè, bon, mnatè sa a, ki gen 11 an l ap itilize a, èske nimewo telefòn sa a diman anrejistre dans les registres de la Digicel? M pral di w poukisa. Paske mwen menm, m gon nimewo telefòn ki se 44 54 57 57. Ke m achte nan lari a. Èske w la? Gwo moman, gwo moman ki te rive, Dizèl rele m pou di m ke fòk mwen vin anrejistre nimewo telefòn sa a nan rejis lakay li. Oudimwens m kwè se yon teknisyen ki te rele m ki di m, Louko, fò w al anrejistre l. Paske efektivman, lè m te mete nimewo a sou telefòn mwen, gen yon pakèt aksè m pa t genyen apati de nimewo sa a ki pa t anrejistre. Se lè ke m al fin anrejistre l nan Dizèl, se lè sa a, Nimewo a vin pratikman nimewo pa m, epi m vin pa gen pwoblèm avèk li. Èske se pa t yon bagay konsa ki rive avèk le senatè Gaëtan Delva? Ou di mwens èske se pa èske se pa pa erè Dicel asiyen nimewo senatè a a yon lòt moun? Mesye Louko Désir, journaliste expérimenté que vous êtes, senatè a gen nimewo sa a, li dûment Idantifye duman e non sèlman idantifye, anrejistre sou non senatè Gracia, sou non Gracia Delva. E mwen di w, e pa jodi a, e konpay sila ta gen pandan yon mwa, 2 mwa, 11 ane, e 11 ane depi ke l ap vrèman itilize telefòn sa a. 11 ane Tout otan pandan l senatè, tout kontak entènasyonal li, tout kontak nasyonal li, tout palemantè lòt m ta ka di lòt Etazini, Kanada, Lafrans li an kontak se a nimewo sa li an kontak avèk yo. Sa vle di tout vi politik senatè a sou li, tout vi administratif senatè a sou telefòn nan, se kòmsi se telefòn nan m ta ka di w se senatè a. Konprann byen lè w gen yon telefòn depi 11 an tout kontak ou se li. E ankò Ou pale eske se pa yon erè ke konpayi Digicel ta fè? Ekoute, si senatè Gracia Delva, mezanmi, lè w di senatè Gracia Delva an Ayiti, avan menm ke l te senatè, tout moun konn kisa sa vle di, de la mizik, avan menm de li te depite, lè w di Gracia Delva, se yon ikon, se yon mega sta, se yon moun ki pase de prezentasyon. tan sou le plan nasyonal e entènasyonal, ki vin depite apre popilasyon depatman Latibonit, Latibonit kote m sòti, fè l favè, yo voye l nan Sena a, yo fè l konfyans kòm senatè. Sa vle di se pa nenpòt moun senatè Gracia Delva ye. Si se pa nenpòt moun senatè Gracia Delva ye, Kòman pou telefòn li pa erreur pou jan rezilta sa pou Digicel ta atribye nimè a yon lòt moun? E ti Pyè? Ti Jak? E ti Jan ki pa gen non yo? Ebyen nou vin konprann ke moun sa yo ki moun kap sibi dè enjistis, yap arete enjisteman, se pa se avèk e m ta ka di se Digicel menm ki koz nan atribye nimewo moun sa yo a lòt moun san l pa alète l e san okin fòmalite legal. E pa bliye tou, lalwa nè pa myèt an sèt sitiyasyon. Si se te yon erè, m konprann ke senatè a li sibi dè grav prejidis. Paske gwen ekip moun, moun sa telefòn sa nan men l la w pa konn kisa l deja fè la a senatè a telefòn sa. Nou yon sitiyasyon politik trè difisil, sosyo politik ekstrèmeman konplike, kote peyi a gangsterize, kote peyi a kidnaping k ap fèt A goch a dwat. Kote ke peyi a pèsonn pa alabri. E pa bliye telefòn senatè a deyò. Epi dat sa a yo atribye lòt moun pa konn kisa moun sa ap fè. E nou gen de prèv tanjib kote moun sa l ap rele moun l ap mande lajan, kote l ap mande de foto endesan avèk de pwòch de senatè a k ap rele sou telefòn nan kòmkwa li fè l pase pou senatè a. La a, ou wè de prejidis, gwo prejidis, de grav prejidis ke Digicel vreman li koze avèk senatè a. E pa bliye, Louko, nul ne peut être profiter de ses propres erreurs. Eske Digicel fin fè gwo erè sa a, fin koze gwo prejidis sa a, fin fè gwo enjistis sa a avèk senatè a, sena, ex-senatè de la République? Pou w nan kayad konsa, skisa atik 11 68, 11 69 la di? Menm lalwa prevwa sa. Li di tout moun ki koze prejidis a yon lòt, li dwe repare l. Ok. E pa mwen non ki di. Donk la, donk la, donk la nou pral mande reparasyon e, e a Digicel? Louko, gwo prejidis la senatè a sibi a, E pa bliye pastè Gerard, si w ta ouvè ligne la pou w ta mande konbyen moun ki viktim bagay sa a, m pa kwè emisyon ap fini w tèlman w ap jwenn moun wi. E m pwofite di 37 16 375 lan, nimewo pa m nan, 37 16 375 lan, nou ta vle konnen kantite moun, paske gen ti Pyè, gen ti Pyè, ti Jak, ti Jan ki viktim swè yon senatè de la repiblik nan tranp senatè Grasa Delva a. ka viktim nan eta sa pa bezwen ti pyè ti jak ti jan ki jan yo viktim de la pa de digicel nou menm nou klè o peril de vi m mèt kalèb jan batis ke le mond konè dosye sa li pap kite konsa menm si m ta mouri zonbi m ap fè swivi dosye sa pou m moutre w louko se pou w dosye Vreman nou pran a la lejè. Se yon dosye nou mete tout enpòtans ladan l. 1. Se yon senatè de la repiblik ki te depite, yon megasta. 2. Li sibi anpil prejidis e nou pa bezwen wè kantite moun ki sibi prejidis sa. Nou menm nou klè. Nou klè. Gen twòp Ayisyen, twòp Ayisyèn, twòp malere, malerèz ki nan prizon. akoz neglijans Digicel, akoz enpridans Digicel, akot akoz non respè Digicel pou lè sitwayen ayisyen. Digicel fè sa l vle nan peyi a la a. Si yon senatè, ansyen senatè, pa epanye, kiyès ki pral epanye? Eben. Eben. Si yon megasta nan nivo ansyen senatè Gassane la pa epanye, kiyès ki pral epanye? E sa ki grav la, Louko. Donk donk donk la la nou pral fè nou pral la ou. Itilize nimewo lòt tout senatè yo te genyen an. Li tèlman atache a telefòn pa l la, li tèlman atache a nimewo pa l la, li te toujou itilize nimewo pa l la. Se pa l la l te toujou itilize pou moutre w nan ki nivo Digicel vreman li koze de grav prejidis avèk senatè a. Pou moutre w e yè pa bliye senatè a li menm Yè l te nan Digicel. Li pase plis de 4 è de tan anndan Digicel. E senatè a gon papye nan men l kote konpayi Digicel ba li ki di yo rekonèt ke men depi kilè li pa t itilize sim sa a. Sila, paske senatè a li menm antanke òm politik, antanke yon pèsonaj piblik Antanke yon moun ki gen anpil èdmi politik, pandan ke l gen anpil moun ki renmen l sou le plan politik tou, li te egzije e obteni, apre pli de 4 è de tan de diskisyon nan men Digicel, yon papye ki di ke wi yo rekonèt ke telefòn senatè a depi men kantite, men depi ki jou